Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. N ap salye tout moun, tout ayisyen ki enpe partou atravè le mond. Guadeloupe, Martinique, La Guyane, Il Maurice, Il de la Reunion, Brésil, Chile, Mexique, Panama, euh, Nassau. tout haïtien qui est un peu partout, Santo Domingo, États-Unis, la France, merci d'être avec nous et c'est parti pour une nouvelle émission. Cette fille que vous regardez là, elle s'appelle Vélinda Charpentier, étudiante du CEDI en marketing. CEDI, c'est Centre d'Etudes Diplomatiques et Internationales, yon lekòl ki gen yon gwo repitasyon. Ebyen, demwazèl la, yo kidnape li e finalman pa t bouji. Men, sa genyen 2 jou depi yo kidnape l, men yo t ap eseye kache manman l pou manman l pa konnen nouvèl sila paske manman l se yon moun ki trè maladiv. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalman, on a dit ça à sa maman, baww, manman an mouri. Donk, double koz, double pwoblèm. Papa li se yon mekanisyen trè rekoni. Son non je kwak se Boss Daniel. Donk, pou kouwè l ye la a, ravisè yo poko rele e poko gen moun ki konnen nan ki baz demwazèl sa a twouve li pou kouwè l ye la. Donk, li se orijinè de Jakmèl. Donk mwen genyen Arab mwen ki nan Jakmèl, se vwazen fanmi Velinda Charpentier, ebyen fò n di ke se la detrès a la mezon paske nouvèl sa choke anpil moun. Kidnaping kontinye ap fèt nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, kidnaping kontinye ap fèt enpe partou nan peyi Dayiti. Kisa sa pwouve? Sa pwouve ke. Menm lè Gran Ravin avèk Vilaj de Dye nou ta kapab di ki ranpòte la mayòl nan kesyon kidnaping, men ekoute, bon, se pa yo menm sèlman. Sa ta vle di ke si banditism lan li desantralize atravè le peyi, ebyen le kidnaping, ebyen li menm li desantralize tou. Donk, Leta fòn fè kichòy. e yo mande pou kapab libere demwazèl sila a kòm toujou on sè ke fanmi yo pa gen lajan donk mesye m toujou swete pou ke genyen yon siy de mansyetid ki fèt kòm vilaj de Dye e gran ravin an deside dobsève yn trèv. M ta swete ke tout lòt nèg kap feraye dan la repiblik nou obsève yon trèv tou paske nou dekapitalize fanmi ayisyèn nan anpil men si n ta fè yon kanpe pou n di ba ekoute ann kite moun yo respire se tap mye. N ap pase nan yon lòt dosye gen yon jenn gason ki ap benyen nan san l misye avèk yon mayo jón sou li son non se DXD. Donc c'est quelqu'un qui fait de la musique? On nous a dit que c'est un DJ. Men gen anpil moun ki deplore lanmò sila a, daprè enfòmasyon nou rive jwenn, li ap viv Léogâne, Narbonne. Li deplase dans la soirée du vendredi pou kapab al jwe yon pwogram au niveau de Carrefour. Se premye eleman enfòmasyon sa ke nou genyen epi arive a Carrefour, bon yo fè nou konnen ke yo touye DXD. Men gen anpil enfòmasyon ki ap sikile sou sitwayen sa. Li te akonpanye de yon sèten de Djemsly. On nous a dit ke Djemsly pran bal tou e li ta sanse mouri. Bon brèf, m ap di nou ke enfòmasyon ki rive jwenn nou, si a dè jan ki dabò deplore lanmò sila, aparaman DXD, il a des amis et on l'avait considere kòm un bon ami. Men genyen lòt enfòmasyon ki ap sikile sou DXD li menm ki pèdi lavi l pandan li t al jwe yon pwogram Carrefour. E enfòmasyon sa yo pa twò ale an favè DXD. Men ki sa enfòmasyon yo di, DXD gen yon baz li t ap dirije ki rele Mò Rèd. Se nan la twazyèm seksyon nan lokalite Darbòn. Baz sa a te kòmanse resanse jenn gason. Te kòmanse genyen nèg nan baz la. Men vwala, DXD pral gen yon bagay ki pral jwe kont li. DXD gen yon bagay malefik ki ap jwe kont li. Jistavan nou eksplike w istwa sa byen, n ap fè yon rale sou yon lòt istwa ki ap mennen ak istwa sa e pou kapab konprann pi byen. An nou prezante w sitwayen sa w ap gade sou foto sa la. Non misye se Brasè. Ou wè l avèk yon mayo jon. Men, si w konn ap gade film Ziggy Marley, ou kapab dirèkteman atribye li ak yon pèsonaj ki nan film sa ki gen yon ti bout dread. Ebyen, men sa ki pase. Brasè se yon nèg ki move anpil. Dènyèman an, nèg sa yo te al brake yon kanbiz nan twazyèm seksyon an. Men, genyen. yon sèten de Bayotan ki li menm te mete nèg sa yo deyò. Men ekoute Bayotan li vin pran bal e nèg yo pwofite de moman sa pou yo kapab retounen nan baz la. Men baz sa gen yon nèg ki danje ladan l anpil ki rele PGM. Misye trè danje. Men ekoute byen yo arete PGM pou yon zam li te al fè nan yon seksyon kominal. Kote ke sa se te mal tourne e te gen yon ti demwazel ki te resevwa yon bal nan tet li mouri. Kounya nap rive sou kesyon brase a. Brase ak yon lot chef neg sa yo te al brase yon boss. Sa vle di yo fe lajan sou li. Men boss sa li menm se Lucifer an person. Qu'est-ce qu'il a dit? Bòs la di konsa, Nèg sa yo ki pran kòb li a, nenpòt jan sa ye, y ap pase kanmenm e bòs la pral pote plent. Bòs la al kote pou l pote plent lan e l ap tann rezilta plent li an. Pandan nèg sa yo pa konnen, yo vin mete kontwòl sou yo, patikilyèman Brasè. Pandan Brasè nan yon taksi, li te sòti nan yon pwogram, li fin fimen Malibou li, Ebyen yo pase misye 5 bal pandan li pral lakay li. Il semblerait ke brasè pa pèse. Alò li pa pèse nan moman an, paske pa gen nèg ki pa pèse vre. Ebyen lè yo wè misye pa pèse, yo pran brasè, yo rache brasè. Donk se konsa brasè li menm li pèdi vi l. E chofè moto ki te avèk li a, daprè sa yo di nou, li lopital jiskaprezan li poko konn moun. Pa gen anpil jou non depi sa pase. Donk, rete kounye a di Exdy ki li menm te patisipe aparaman nan kou sila, ebyen di Exdy de son vrè non Carrington Georges, se konsa misye vin tonbe. Kesyon nou kapab poze tèt nou, èske se deklarasyon sa bòs la te fè a ki di ke ebyen li menm l ap jwenn jistis kanmenm? E li te envoke sa pou l te envoke dèyè nèg yo, ki fè nèg yo pase konsa. Kounya la ki avni baz la, eske baz sa ap toujou kenbe, e nèg ki rete nan baz la eske yap toujou fonksyone, eske ap vin genyen yon nouvèl yerarchi. Sèl sa nou ta swete. Si nou wè Dyexdy tonbe, nou wè Brasè tonbe, ekoute, ann al fon lòt bagay. Avni nou pi bon. Malgre tou, menm lè ou tap touye 20 moun pa jou, men lè yo pran w pou y al mete w nan yon sal pou egzekite w amò, w ap gen yon ti sansasyon kanmenm de lamò la. Sa ta vle di ke pa gen yon bandi ki fin renmen lamò. Menm lè li konnen nan sèk li ye an, l ap di bonjou chak jou a lamò. Mwen menm, mwen disyade tout jèn ki genyen anvi al antre nan lojik sila. Mwen konnen bagay yo pa bon nan peyi a. Mwen konnen ke anpil nan yo, anpil nan nou, se goumen n ap goumen avèk dinyite nou pou n kapab rete jis. Paske le fèt ke w ap goumen avèk dinyite w, se aksepte pou pase mizè o kotidyen. Men pito se konsa Olye ke n al pran yon zam epi de twa jou aprè nou mouri toutè fini. Donk se konsèy sa m te vle pote ba nou e m swete ke na va pran li a kè. E vou les gens qui adorent écouter et regarder ce channel ebyen kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di? A la pwochèn! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la. Answit.